Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon pad repi nan batay ki mete fas a fas gran ravin avèk ti bwa batay sa ap jwe sou anpil lòt tèren men ekoute maten an la Lantre sid de la kapital ayisyèn li boukle par dè zòm zame nan de ekstrèm kapital la. Anpil kout bal pasi pala. Men ekoute daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou, il semblere ke nèg gran ravin yo ki yo menm gen anpil alye nan batay sila, yo kòmanse ap vale tèren. Genyen Yon lòt alye de pwa ki antre nan batay la, les hommes de 400 mawozo. Bon kòman nèg sa yo fè sòti jous kwadèboukè, yo antre vin batay pou nèg gran ravin, tèt chaje. E nèg sa yo yo vrèman bosal paske nèg sa yo konn ap batay antre yo, youn touye lòt. Sa vle di yo tèlman batay sovaj se kòmsi timoun k ap fè lago nan nwit. Sa vle di depi nèg sa yo pile yon sòl se pwoblèm. 4 jours de combat. Sitiyasyon an konplike pou moun nan Matisan e petèt kapab konplike tou pou moun ki nan Fontamara. Pou lenstan, Tibwa gen sèlman kontwòl 23, 29 pwolonje, ensi de swit. Pandan ke Gran Ravin li menm ap. Nan mitan jounen an pou n di mye, ebyen nèg Tibwa yo kòmanse retire yon seri de moun, pa egzanp vyeya epi ti bebe. timoun 2, 3, 4 an pou al mete yo nan yon abri ki pi sur. Men moun sa yo, yo deplase avèk yo avèk youn nan manm nan fanmi an. Gen lòt moun tou yo menm e ki pi jèn, donk se yo menm k ap degaje yo chache yon kote pou kapab met kò yo. Men kòman bagay la ye, sitiyasyon an grav. Pandansetan, nèg vilaj yo yo menm. Yo pran de kat, anfas san fwontyè. Pou moun ki konnen zòn nan. E de lwen, gen yon Arab ki di m li konstate yon epès fime ki ap degaje nan espas. Èske se dife yo mete nan yon seri de kay oubyen se kawotchou ki ap boule nan lari an? Nan zòn ki bare yo. Toujou daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, lè w ap pase nan bò nèg ti bwa yo, ebyen yo ta fè kwè ke yo fouye w pou wè si w gen zam sou ou. De menm tou, lè w ap pase nan zòn blòk nèg gran ravin yo, ebyen yo fouye w tou pou wè si w gen zam sou ou. Sa vle di, m ta kapab di, chak nèg yo ap kontwole zòn yo, pandansetan, anpil kout bal ap tire, epi genyen avanse ki ap fèt. Kòman frene sèt avanse? Des hommes de Vilaj de Dye, Gran Ravin, y konpri les hommes de 400 Mawozo ki li menm vin mete kò yo nan batay la la a, pwoblèm. E fò n di byen, gen anpil moun ki kòmanse kite zòn yo paske jan yo wè bal ap deklannche la a, sitou nèg yo gen yon M 60 nan men yo, ebyen bagay la. Vrèman rèd a chak fwa nèg yo tap eseye pou fè yon fas kare men depi wè M 60 lan sa yo te pran nan vilaj de Dye a zam sa depil tire ebyen tout nèg oblije chache yon kote yo met kò yo paske ebyen bal ki nan zam sa li kapab depatcha menm ti veyikil blende ou wè yo sa vle di pwoblèm men ekoute pandan tout lajounen nou te gen chans pale avèk yon seri de moun nou te gen chans jwenn kelke imaj imaj yo tris. Bal ap tire pasi pala, men ekoute, moun yo oblije mete pye yo atè a. Anpil nan yo pou kapab al chache lavi anba lavil la. Genyen ki ap sòti anba lavil, k ap antre. Sa ki sou moto, machin t ap eseye tante pase men enpe difisil. E o final, gen yon videyo ki vin viral sur les rezo sosyo, yon videyo kote yon sitwayen m ta kapab di pran yon bal nan bouch. Bouch la depatcha nèt mezanmi moun ki pa gen kè ou pap ka gade video sila si w gen kè ou vle gade l ou kapab ekri nou nap voye video a ba ou. Mesye vreman trist Men ekoute mesye Map voye yon apèl bay krisla Map voye yon apèl bay Map voye yon apèl bay tilapli. Tout imaj sa yo m panse yo rive jwenn nou. Sòlda nou yo ap frape, nou wè sitiyasyon anfas. Nou wè anpil moun mouri. Nou wè anpil moun k ap kite zòn yo paske bal mete yo deyò. Konsyans nou pa di nou anyen mesye. Se frè m nou e m ka pale avè nou. Kisa konsyans nou di nou? Ti Lapli, ou di ou p ap bay vag nan batay la. Krisla, kisa w vle fè? Èske w vle kontinye batay toujou? Mesye fò n fon jan. Fò n fon jan. Ke bagay la fini kote l ye a tankou Jan Babekyou t ap tante. jwe wòl medyatè a ki pa mache. Bon mesye mwen m pot tèt mwen ankò yon fwa kòm medyatè paske m tap gade emisyon, dènye emisyon ke n te fè a, kòmantè yo, ebyen gen moun ki yo menm pat fin twò dakò pou yon seri de nèg pale paske yo di gen nèg ki gen fòs kote. Bon antouka mesye m ofri tèt mwen kòm medyatè, tande vwa sa pou di nou fon poze paske.